Malere malerèz pa nan fèt, se eslogan Mèt Andre Michel konn souvan lanse pou montre enposiblite pou moun k ap viv nan peyi a pwofite pran plezi yo pa rapò ak sitiyasyon peyi a lè l te opozan acharne prezidan defen Jovenel Moïse. Kòm li pase de opozan a benefisyè dirèk pouvwa a, avoka pèp la estime li lojik e menm lejitim pou l pran plezi l dezòmè san gade dèyè sou bout tè papa Dessalines nan kòm kwa pwoblèm li te konn denonse yo kòm ensekirite, lavi chè, sispann egziste sou 27 mil 550 kilomèt kare a. Se nan sans sa, pandan pòt pawòl Sektè Demokratik Popilè a t ap pran plezi l nan dat 30 avril pase a, li rive sibi yon agresyon fizik nan men plizyè endividi ki te nan espas la. Èske se te yon règleman kont ou yon aza? André Michel ap eksplike. Samdi ki te 30 avril 2022, mwen te ansanm avèk yon gwoup zanmi, nou te plis pase 20, avèk yon gwoup zanmi, nou te ansanm nan yon anbyans rilaks, nan yon anbyans amikal. Nou t ap detann nou lè mwen rive nan pòt kote pou m desann nan, mwen jwenn anviwon 10 jenn gason de ten klè. Yo di se mwen menm ki mete kidnaping nan peyi a. Mwen santi rapidman te gen yon pwovokasyon e. Touswit aprè pwovokasyon an, boutèy kòmanse voye, agresyon pwovokasyon vèbal la, li pase nan agresyon fizik. Genyen 3 mesaj pou m fè pase. Mèt André Michel ki idantifye agresè yo kòm moun wouj, sepandan fè konnen l pa nan kesyon antagonism milat-nèg-nwa li kalifye kòm yon sous divizyon nan peyi a. Deklarasyon mwen fè ki gen rapò ak koulè moun ki te agrese m yo enskri sèlman nan yon dinamik idantifikasyon agresè yo, daprè sa l fè konnen. Dayè, nan batay kont okipasyon amerikèn, te gen yon bann milat ki te asosye avèk peyizan pou te mete. Okipasyon amerikèn nan difikilte. Sa vle di, nou pa gen pwoblèm moun nwa, moun wouj, moun koulè. Mwen te di se ti jenn gason milat, se yon fason pou nou te kapab idantifye moun. André Michel, ki vizibleman parèt kòm yon moun ki te pase yon movè moman anba men agresè yo, avèk yon zye wouj, deklare se gras ak lidèchip li, nan konvenk yon ventèn moun ki te avè l ak sekirite pèsonèl li pou pa reyaji, sa ki te evite yon ben de san nan moman sila. Mwen di Bondye mèsi paske Bondye bay nou anpil sajès e fò m di mwen te gen anpil moun avèk mwen. Lè agresyon an fin pase, ajan sekirite ki t avèk mwen te vle reyaji. Mwen goumen avèk ajan sekirite ki t avèk mwen pou yo pa t reyaji. Paske si yo te reyaji, t ap gen kadav. Pòtpawòl Sektè Demokratik Popilè a akize pati phtk a, patikilyèman ansyen prezidan Michel Martelly, kòm moun ki ta kache dèyè agresyon sa a. Kesyon n ap poze tèt nou, ki enterè phtk ta genyen nan voye agrese fizikman André Michel, lè n konsidere SDP ak phtk fè pati gouvènman Ariel Henry ap dirije a? Se menm kontèks ke nou genyen depi lè ke nou fin rive a akò 30 out lan. Wi, nou la toujou fas a sitiyasyon kriz lan, nou jwenn yon akò, le l'accord du 30 août, rele Montana a, e apati se moman an nou fè tout operasyon. ke nou te gen pou nou fè yo, y konpri eleksyon o sekon degre de Mesye Fritz Alphonse Jean e de Stevens Benoit. Epi answit nou avanse nan enstalasyon KNT e nou kontinye. A se moman nou gen lobligasyon selon akò la pou nou rankontre le pouvwa an plas pou diskite e answit fè de negosyasyon politik sur la mise en place de sa nou jwenn. Nan diskisyon avèk yo, nan negosyasyon nou fè avèk yo pou n arive konstwi sa nou toujou di nou menm, yon gouvè, yon lòt tip de pouvwa politik anndan peyi a, non pa nan tradisyonèl premye a, e yon manyè de gouvène peyi a diferaman. Donk, se nan kad jeneral sa a ke nou te gen plizyè rankont anteryè ki te fèt, gen youn ki te fini jan l te fini an, tout moun raple l. E pi, depi lò, nou fè sòti yon nòt, e nòt ki te sòti a te presize, e ke nou pare anndan Montana pou nou avanse sou la kesyon de negosyasyon politik pou nou arive a rezoud o mwen serès ke jodi a sitiyasyon de soufrans ke pèp ayisyen ap viv nan kondisyon yo mete l la, sa k ap rive nan gè dè gang, gè dè enterè, gè danbisyon politik, tout bagay sa yo ki la e k ap mete moun nan soufrans, k anpeche yo menm pa egzanp monte lakay yo regilyèman. vin travay le maten, ou pa ka pase e Matisan, e kounye a se Laplenn, donk se yon kad jeneral konsa ki deletè, ki vin yon sitiyasyon ap ansasinen pèp ayisyen an, e nou deside nan apati de sa ke nou pare pou nou diskite avèk le pouvwa an plas. E se sa nou te di nan nòt la, e pandan se tan nou fè tout sa nou gen pou nou fè an tèm de rankont, douvèti. de diskisyon politik avèk tout lòt sektè ke n ka rankontre. Nou rankontre entènasyonal la tou ase regilyèman pou presize pou yo responsabilite ke yo gen nan kriz sa a. E yo pa kab pran pòz kòmsi y ap fè Pons Pilat yo, y ap lave men yo kòmsi yo pa responsab, kòmsi Ayiti pa kab antann yo. Donk se de bagay ke nou ap avanse sou yo, nou aplani anpil ladan yo. E se nan se kad-la ke Doktè Ariel Henry jije ke jodi a, lui, nécessaire de rencontrer un membre du suivi accord là, particulièrement Madame Comi, Madame et que le mandé, on rencontre avec lui, Madame Comodoni recevoir la Kali hier, et conversation durée près de trois heures, et c'est une conversation, premièrement, de reprendre, m ta di, kontak fòmèlman sou yon tab pou diskite e an menm tan eseye konprann jodi a nan ki sa n ye pa rapò a sa k ap pase peyi a. Konprann ansanm, sa vle di ke chak moun nan ta gen yon lekti men se eseye de konprann ansanm, yon sòt de konpreyansyon komin de reyalite sa a e kòman ke l nesesè ke gwo bagay ki fèt. Donk, se sa ki fèt esansyèl e konvèsasyon m te ka di, yon debleyaj ki fèt. yon entèpretasyon de sa k ap pase, de ki sa k ka fèt. E gen de pwen k soulve, gen de pwen ki evantyèlman ke nou pa p gen okazyon pou le moman nan sa nou ye la jodi a la, vu l'ampleur des intérêts ki gen anndan peyi a, lutte de pouvoir ki genyen, kòman pou yo al pran pouvwa, kòman pou yo pataje pouvwa, kòman pou yo chèf, kòman pou yo pa chèf, tout bagay sa. Epi donk nou gen yon sitiyasyon ke fòk nou gen anpil serenite, ki te lachman asasine epi vin chache zam, lajan, eksetera. Mentnan, m ap di ke nou fè, nou pwosede a yon konsta legal de dega sa yo. Jou maten an la, nou pral de ekspedisyon pwosèvèbal la nan men jij lan ki t ap enstrimante an se sans. Donk, m poko an mezi pou m ba ou tout detay. Men sa m ka rasire ou, m ka rasire ou ke pa genyen, yo pa ka, yo pa ka vòlè kò di deli, je veux parler de zam ou de lajan ankò nan pakè a, paske dokiman sa yo, yo an lieu sûr. Yo pa kapab jwenn dosye anblematik, gwo dosye enpòtan ankò kòm yo te fè l sou ka Mèt Dorval la, paske dosye sa yo an lye si depi lè m tounen pakè a. Dakò? Men m di w ke m ba w garanti yo an lye si. Yo pa kapab vòlè ankò. Mentnan, si jamè ta gen yon lòt dosye yo ta petèt ale ki genyen mwens enpòtans ke dosye sa m sot evoke la avè w la yo, enben lalwa bay fikse yon pwosedi au regard de l'article 408 du code d'instruction criminelle pou yo rekonstitye li. Donk mentnan se sa m kapab di w pou le prezan moman e ke an tèm denfòmasyon sou sa k pase a. Yo pa kase biwo pa m lan e yo pa kase tout biwo komisè yo tou, yo pa kase tout biwo jij. Yo kase m kwè 5 biwo de jij, 5 ou 6 biwo komisè, sibstitu komisè gouvènman. Donk mentnan pou jij yo. Yo pa relve de de otorite mwen. Yo pa relve de otorite m. Se Dwayen an li menm ou son grefye an chèf Mèt ou ta Simoza a ki kapab ba ou plis enfòmasyon sou sa. Men sa m ka di w pou kote pa m yo, yo yo lage yon ansanm de dosye atè nan klasè yo. Sètènman y ap chache zam, y ap chache lajan ki nan dosye. E nan ti travay mwen avèk grefye komi pakè a te gentan fè nou wè Dosye nou genyen nou menm nan pakè a se pa se pa dosye gwo dosye enpòtan dakò alò enpòtan nan sans alò la tout dosye enpòtan men m ta di dosye anblematik ki gen gwo gwo gwo rega sou yo donk nou pa genyen dosye sa yo nan pakè a ni nan kabinè mesye yo donk sè ta di ke e an klè mwen vle di ke mesye yo m pa benyen tounen ankò paske m pral fè yon konferans de près maten an nou pral vizite yon ansanm despas. kote mwen vewouye yo avèk gwo gwo baryè lou, gwo fè fòje lou, pòt dantre pakè a, nan do grèf mwen, nan espas ki klwazone tribinal la e pakè a, tout sa se kote mete gwo gwo fè fòje lou, e ke se nan twou nan anlè nan dènye dimansyon anba kay la, anba twa a, nèg yo pete kote te gen yon ansyen klimatizè ki te bay la, yo pete klimatizè yo lage l atè. Se la yo antre. Se kote ou pat menm panse moun te ka pase menm. Ou wè? Donk mentnan lè yo pase la a, yo antre fasilman anndan, yo penetre anndan. Dakò? Se yon sitiyasyon ki deplore nou, ki, m ta ka di la a, revòlte nou, men e ke mwen di yo pa ben vin ankò paske sa y ap chache a, yo pa jwenn li. Leta a lui seul ne peut accompagner tous les entrepreneurs dans le pays. L'État, à lui seul, ne peut accompagner tous les entrepreneurs dans le processus de montage de leur dossier de plan d'affaires, par exemple l'État à lui seul ne peut assister les entrepreneurs dans la formalisation de leur entreprise. L'État à lui seul s'avère d'une grande importance. L'activité de ce matin s'inscrit, je dirais, dans la stratégie du ministère que je dirige, ça va faire tantôt dix mois, de développer de nouvelles synergies avec des acteurs de la société civile. L'objectif est simple, c'est promouvoir et planifier le développement du secteur commerce et industrie. Cette activité que nous réalisons ce matin avec aide reste ouverte aux autres acteurs de la société civile qui souhaitent travailler conjointement avec le ministère du Commerce dans le but d'atteindre cet objectif que je viens de citer. Quand j'ai reçu la proposition de aide de développer ce partenariat au ministère du Commerce, nous n'avons pas hésité même une seconde. Merci à Aide pour cette proposition et j'espère que les résultats seront visibles dans les jours à venir. Les assises que nous allons lancer sous peu, et c'est cher à sur l'économie bleue, c'est pour moi un incitatif à paraffer ce protocole d'accord aujourd'hui. Nous, nous espérons aide, nous espérons dans les semaines qui suivent ce projet qui, votre projet, qui me tient à cœur, va se concrétiser. Je suis heureux ce matin de renouveler au nom de l'Agence d'investissement et de développement d'entreprise l'engagement de toute cette équipe à travailler en faveur d'un mieux-être en Haïti. C'est un engagement en faveur de la création d'entreprises durables, de la richesse et de la redistribution de ces richesses à travers les emplois. J'ai donc le privilège de m'associer avec aide à une démarche qui vise le progrès et le développement. La formalisation de ce partenariat, c'est l'aboutissement d'une longue période de travail. Mais ce n'est pas le but ultime. C'est une étape importante de collaboration qui ouvre la voie à des initiatives pour lesquelles nous avons un intérêt commun je m'en vais tout de suite parler de la formalisation et signaler que récemment, au début de cette année, le ministère du Commerce et Aide se sont donné la main pour appuyer un groupe de 200 entrepreneurs du secteur productif dans le nord et le nord-est du pays. Des études menées par le ministère du Commerce depuis 2012, puis par Aide et d'autres partenaires, ont montré qu'un nombre important d'entreprises dans cette économie vivent, fonctionnent dans l'informel. L'accompagnement technique des entreprises, le ministère du Commerce, depuis la dynamique post-séisme après le tremblement de terre de 2010, le ministère du Commerce a enclenché un vaste chantier qui appuie les entreprises. Aujourd'hui, vous savez, aussi bien que moi qu'au ministère du Commerce et de l'Industrie, il y a un certain nombre de mécanismes qui appuient le développement des, entreprises, dont le programme accélérateur, le programme des micropacks dont je suis fier et le programme PAPEJ dont le ministre est très fier. Le plaidoyer pour le partage d'informations essentielles, nous nous sommes donné la main en mars de cette année pour l'organisation de la 12e édition des jeudis du MCI. Et bientôt, ensemble, dans le cadre de ce partenariat, nous devons organiser d'autres éditions des jeudis du MCI. Nous voulons être parmi les acteurs un point de ralliement qui facilitera une meilleure coordination des ressources. Nous sommes très reconnaissants du support offert par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Nous y trouvons l'expression d'une volonté au plus haut niveau d'amélioration de l'efficacité des interventions des acteurs du développement dans le commerce, de l'industrie et le renforcement du secteur privé. Je l'ai dit déjà en mars lors de mon intervention au campus universitaire de Limonade. Merci au ministre Ricardin Saint-Jean qui a compris la nécessité qu'ensemble, nous travaillons pour que beaucoup plus d'entreprises se créent et se développent en Haïti. Nous sortis en pandémie, kont ekonomi an te ferme, Imedyat nou soti nan pandemi an, nou tonbe nan yon gè Risi fas a Ikrèn jan n konnen l lan. Sètènman, lefèt ke ekonomi mond lan yo entèkonekte, lè gon chòk nan mond lan, li jwe sou nou kòm peyi dotan plis ke nou pa pwodui e se pa se gouvèneman an nan di mwa k pral frape yon bagèt majik k ap fè pwodiksyon an fèt. Se pou sa, konsyan de sa w anonse la kòm sitiyasyon, le Ministère du Commerce, a travè la Direction du Commerce Intérieur, pran responsablite l al sipèvize pri yo nan sipèmache yo, des choses que n kòmanse fè. Sa se yon aksyon. Men lotre aksyon, le Gouvernement dans son ensemble, ki konprann sa w di a, ki konprann ke kouch ki plis vilnerab yo, monte pri yo se yo l touche, Alòske n pap ka rezoud la yon bagèt majik, gen dè aksyon k poze. Pa egzanp, le pwogram sosyal ke gouvènman fèk lanse la otou de 3 milya de goud, nou toujou fyè pou n di l ke yn bòn pati de se montan li alwe o Ministè de lagrikilti ki gen pou misyon lanse l dan dè pwodui a sikl kour. Je di pwodui a sikl kour, je pal de mayis, je pal de peti mil, Je parle de on ansanm de pwodui k fèt nan tan kout pou n gade kòman na plizoumwen absòbe chòk la pou moun ki plis vilnerab yo. Men la reyalite se sa e malerezman l pa depann de nou sèl kòm peyi, anpil lòt peyi ap konfwonte a sa jodi a kòm pwoblèm. An atandan ke pwoblèm nan rezoud dans son ansanm, an atandan gen de dispozisyon k pran nan leta pou n pwodui plis, gen de zaksyon tanporè k ap pran e youn nan se sa m sot di w la. Jan nou ye nan peyi an mwen di w nou bezwen 70 a 80 mil kouchèt pa an epi e yo pa janm rive fè 50 mil kouchèt. Lè donè volontè pa egzanp yo sèlman reprezante 10 pousan nan sistèm nan, tout 90 pousan se de seri de moun ki al bay san pou pwòch yo nan moman yo gen bezwen. E nou sa ki enpòtan nan sistèm nan se donè volontè yo, moun k al bay san pou pèsòn ki jis al bay san paske li deside sa kòm sitwayen pran yon angajman pou l al bay. Men ou pa kapab ba moun non san ke yon lòt moun te bay bon malad pa l pou pran pou ba li. E kòm pa janm gen an gran kantite vre, donk se sa k fè lè w rive yo oblije mande w donè, non sèlman pou pèmèt ke de seri de moun toujou gen kouchèt ki disponib, e gen de ka eksepsyonèl, tankou pa egzanp yon moun ki fon emoraj entèn, yon moun. yon bal, urgence sa yo, yo ka toujou pran san yon moun yo ba ou, pou yon malad, men fòk pa gen urgence pou li. Lè kò la sou urgence, yo ka toujou fè yon eksepsyon, men si w pa yon moun yo pran yo ba ou. E kounye a, lè yo fin bay moun nan sa ki te pou lòt moun nan, fò yo ranplase l kounye a, e sa k fè yo mande toujou gen donè. Kounye a, pou sa pa rive, fòk ou menm, mwen menm, nou tout ki la a, di volontèman n gen bon jwenn pou bagay sa. E lè nou kòmanse fè l konsa, ap toujou gen elon moun rive yo pa pral mande l pou nèf paske sistèm nan ap gen kapasite pou absòbe demand yo. Enakse an sèlman nan Pòtoprens, paske Enakse an kreye an 2017. De 2017 anojou, nou gen plis pant k ap koule, nou fè kanpay chak ane, nou poko janm gen yon moun ki di nou men sa n fè n kado pou pèmèt ke nou fè sa. Tout sa yo n ap fè, se nou menm ki fè l. pou kont nou, nou pa gen pèsòn, menm PNST ke nou travay avèk yo, nou fè kòlèk avèk yo chak ane, yo poko janm di Renaksan ann fè yon kanpay ansanm, paske yo menm yo gen lè mwayen ki l fò, nou menm nou pa genyen l, pou pèmèt ke nou rive nan vil de pwovens yo, nou pa kapab. Gen de moun ki konn nan pwovens ki rele nou, ki di bon, nou gen moun ki rezis negatif sou nou, paske se vrèman chan daksyon Renaksan, nou konn negatif ke yo bay tout moun, yo bay tout plis yo men yo menm yo gon patikilarite yo pran san sèlman nan men moun ki menm rezous avèk yo tankou mwen menm ki o negatif sim bezwen san si yo pa jwenn o negatif pou yo ban mwen map mouri alòske m bay tout moun san nèt kèlkeswa group sangen nou donk ki vin fè ke nou poko ka rive nan dè vil de pwovens e poun rive fòn gen mwayen sin pa gen mwayen nap rete nap fè san ka fè nan limit pa nou kòm sitwayen ki pran angajman. son chans ou ban mwen pou m pou m itil sosyete a se pa mwen ap fè envès men se pa envès se yon chans ou ban ni mwen ni manadjè m pou nou fè yon bagay ki gen sans paske on nou sosyete kote ke tout moun ap gad tèt lonbrit yo sèlman e se tèl lonbrit ki enterese nou sèlman depi se pa anndan lakay nou ba laprive se pa grav se kay vwazen an e se timoun vwazen an k pa ka al lekòl se pa grav. se li k pap ka al lopital la ba se pa grav men m kwè ke le tan avèk reyalite a montre nou ke depi anviwònman w pa konfòtab kèlkeswa kantite lajan w ko genyen w pa ka konfòtab non plis la prèv nou plen moun ki la ki plen lajan men pa konfòtab paske se yon ansanm ke nou ye e mwen menm m ap sipòte mouvman jiska se m pa kapab ankò paske mwen kwè ke nou gen twòp moun k ap mouri pou granmesi Dayè dure de vi Ayiti kounye a se yon jou renouvlab, mwen kwè dapre dènye nouvèl yo li montre yon jou renouvlab. Se yon sòti renouvlab. N ap viv ak yon dure de vi de yon sòti renouvlab, yon sòti nou antre make. Donk mwen kwè ke enfliyans pa m ke m genyen an, 22 zan de karyè, pou lanmou peyi sa a ban mwen nan nivo ke yo kapab, Se pi piti bagay m ta kapab fè de antre nan yon mouvman ki kapab kolekte san pou vwazen, vwazin. Dayè, se pou pwòp nou menm ankò. Paske moun k ap bezwen san yo, se moun nan klas pa nou yo k ap bezwen l. Donk, lè nou antre nan yon mouvman kon sa, se tèt nou nou regade ankò. E se yon privilèj pou m nan Remak San, pou m kontinye bay san. Lè m ap bay, m bay pa bokit. E se pou sa, m bay imaj mwen pou ankouraje tout moun. Pa tann se lè ou gen pwoblèm nan pou w ap chache rezilta. Bay san lè w kapab, paske li petèt pa ap sèvi ou menm dirèkteman, men li pral sèvi yon matant, yon zanmi, yon fanmi. E chak fwa ke mwen menm, mwen gen yon moun ki sove paske l jwenn san, menm se pa san pa m nan yo ba li, men nan tèt pa m mwen di ke mwen gen yon satisfaksyon piske se yon mouvman ke m ladann e m vle itil paske jan m toujou di nan entèvyou m yo, antank atis, fanatik yo oubyen moun nan peyi a ba nou tout sa yo kapab ki se lanmou ki antouka yo kreye nou mwen kwè ke li lè pou nou menm nou tounen ba yo sa yo ba nou e se vin anbasadè yon aksan se fason pa m pou m di tout lòt moun ke se yon mouvman ke yo bezwen antre ladan li paske lè w bay san se san w mete chita yon kote. pou lè w pral bezwen san oubyen pou lè fanmi w, zanmi w pral pral pral bezwen san e se toujou yon plezi pou m kolabore ak Renasan. Jodi an m panse nou wè kòman sitiyasyon peyi an ye, pa gon goud, pa gen antre, pa gen sòti. Jodi an m panse si n ta jwenn liberasyon Beneti, Ogisten, se kèlkechoz. Yo ba nou yon delè, jodi a dènyè delè, ke tout sakrifis nou fè nou pa jwenn yon goud, E n ap mande yo, silteplè, an gras, si yo ta libere Beneti Ogisten pou nou, se kèlke chòz. Bon, nou te bay, yo te mande nou sissan mil dola ameriken. Nou te pale avèk yo, nou di nou pa gen kòb sa yo, se fanmi an t ap kontribiye antre nou jis nou te voye yon ti bagay ale. Yo te di yo t ap lage l pou nou lendi, bon anojou yo rele nou madi, yo di fòk nou ta vini avèk yon de milyon de goud, ke nou pa gen yon goud. Konbyen pa gon gout pa wè moun yo gen bèl po pou nou panse moun yo se sektè dè sektè yo ye pou yap travay yo pa gon goud e beneti se li tout fanmin e lap li itil popilasyon an ou konprann e nap mande ravichè yo lage lagel pou nou liberel pou nou ke bondye a beni yo. Manmanl pran kriz, papal sou tab operasyon lap endispoze tout lòt fanmi yo se kòd nan senti map di mesye yo gen pitit tou yo gen madanm yo gen fanmi tou. Gade koman sitiyasyon peyi an ye paske sa yap fè a se pa yon bagay ki bèl menm devan je yo wè l pa bèl se yon kesyon de sektè ki lage nan geto a ki kowonpi geto a ki mete zam nan men nèg yo ki vin ba yo bouda monnen jodi a bouda monnen yo ba yo a bouda monnen an fini epi nèg yo se aksyon avèk zam nan men yo ap fè m ta di mesye yo nou konprann bagay la men konprann malere yo tou.